Frèm ak sèm yo Bondye beni nou. Amen. Eske nou kontan paske nou nan prezans Senyè maten an? Alelouya. Sa m tande nou aklame prezans Senyè a. Fanm sèvant mwen yo, Bondye voye m pote yon gwo nouvèl ba nou. Bondye di nou di nou rezève yon mari pou nou.